Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon le coeur angoissé nou di avèk plezi men pa ditou se fòmil la ki konsa paske bagay yo vrèman grav nan peyi dayiti lèw kanpe wap gade yon frèw yon sè kap soufri m gen presyon ke Sa fè w mal. Gen plizyè kategori moun nan sosyete a. Y a de jan ki yo menm pran plezi nan fè moun soufri. Gen moun, plezi li, rejwisans li, se lè li wè moun ap soufri. Pa egzanp, pou sè kriminèl la ki ap simen dèy enpe patou dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens e atravè le rès di peyi, se de moun ki santi yo byen lè yo wè san ap koule, lè yo wè kadav ap boule, lè yo wè. tout moun demen an tèt. Moun te caille kay boule, et puis euh, y aller quelque part. C'est grave, c'est grave. Comme d'habitude, à chaque fois que ça paraît un peu trop grave, c'est toujours évident de soumettre à votre appréciation cette chanson. Collectif Baille la Voix, les larmes d'outre-mer. Toi qui sors à peine de l'enfance Rouons les chaînes de la violence pour que ton existence retrouve son sens. Ouais, ouais. Oh, la violence. Gade jan jenès an nou ka detwi lavi Gade jan pèp ayisyen parèy nou ka detwi lavi Gade jan. Ayisyen yo kriminèl nan peyi sa nan dènye tan sa. Se dans la peine ke zòt ka ba nou fòs. Soyons solidaires. Fòk nou gade lespwa ankò e ankò. An nou fè yon ti souri. Paske bagay la rèd. Menm lè sa rèd, m konnen ke nou se yon peuple resilient. Dans la misère, dans l'adversité, na fè yon ti souri kanmenm. La sa pèmèt mwen ale un petit peu nan. Youn nan chanson Opak ki di se vre mantal ou dezidrate, tout kò w nwaye nan dlo je w, ni kò w ni lespri w pa gen ankenn kote pou loje. Men pa bliye w son moun. Degaje w, gade nan miwa la, sa ki anfas la li lou, li difisil se vre, w ap gade w pa wè kòman w ta kapab Surpase li, kontourne li. Solisyon yo la. Sa ki vin parèt on ti jan pi, se par le fait ke, jounen jodi a la, ou poze tèt ou kestyon pou di, ki fè kwa dan se peyi? Paske, tout bagay, se nan men bandi yo tonbe. Jounen jodi a la, wap dòmi nan yon zòn, men ou pa konnen ki sak kapab fèt o bout de la nwi. Paske, nèg kapab vini, Yo kidnape dòmi w. Konpwone byen. Nou tèlman pa egzan. Menm nan somèy yo kidnape nou. E pwòp somèy nou tou yo kidnape l. Okin defans. Mwen Santi ke sitiyasyon an twòp pou pèp ayisyen. Mwen Santi ke n ap viv yon vi dezespere. Paske m gen yon zanmi m ki fransè. Maten an nou t ap fè yon ti pale. Ben il m'a dit. Eske ou kontinye ap viv nan peyi sa? J'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe, en Martinique, mais ils m'appellent souvent pour me dire écoutez RL, fè yon jan kanmenm paske laba se grav. La se pa kote pou moun rete ankò. Men moun sa yo yo eksprime desepsyon yo. Se par le simple fait ke sitiyasyon ki genyen an se Ayisyen ki lakòz li. Se tout nèg. ki gen zam nan men yo se yo menm ki aktè pou kwè liye la epi mete sou sa lapolis kòman ou kapab mande yon moun nan rejyon metwopolitèn pòtoprens yon moun nan petyonvil yon moun nan kwadèboukè yon moun ki nan santrevil pou li ta kapab dòmi byen jounen jodi a la yon moun ki abite nan vilaj de dye m ta kapab di vi li sanse pi egzan ke moun ki abite nan Petyonvil. Wè, on moun ki abite nan Belekou, nan Site Solèy, li, m ta kapab di, wè li parèt kòm yon moun ki kapab viv pi byen ke yon moun ki ap viv nan Kwadèboukè, nan Petyonvil. Wè. Il fut un temps, se te moun nan Site Solèy ki t ap viv dan la kras, dan la mèrd, dan ladvèsite epi mete sou sa gè. Men jounen jodi a la a, se vre gen gè nan Site Solèy. Men se vre tou, a chak fwa gen yon atak, sa pa dire. Jounen jodi a la a, on moun. ki ta nan yon zòn ki rele Jakome, ki nan Simon Pele, aparaman l santi l pi byen ke moun k ap moute desann nan Dèlma a nan Petyonvil. Se grav. Se grav paske sa ki gen la a, yon nèg ou oblije ap poze tèt ou kesyon pou w di ke Dye a fè lèzòm a son imaj, men il semble que les Haïtiens ne lui ressemblent pas. Ba wi. Ba wi paske anpil moun ta swete ke pou. God la frape, men li pa frape. Li poko vle frape. Eske se tann lap tann yon sitiyasyon anpire paske mwen wè Letènèl te frape pyel atè nan peyi Brezil kote ke moun sa yo tap glorifye satan. Epil di, Écoutez-moi, je suis là. Je suis là. Men, nan sa nou ye la a, tout espwa pèp ayisyen an se sou Granmèt la pou di, Écoutez, je suis là. A chak fwa m ap fè emisyon, Quand je m'adresse à vous, Éternel, m toujou di w ke ou di nan pawòl ou, silans ou pli fò ke lè ou frape. M pa anvi envèse l pou m di ke se frape w ap frape la a, paske kant yon seri de mechan, ap simen dèy nan yon popilasyon, la a nou pa kab pral di ke se Letènèl k ap frape. La a nou kapab di tou senpleman ke se Satan k ap frape. Men lè Satan tèlman frape, l frape, ekoute èske pa genyen yon pwisans ki pou di, Satan moi je suis là, je suis le meilleur, menm se ta nan yon lojik one man show Etènèl Dye, fè nou santi ke w la. Paske anpil fwa Jezikri montre sa, lè li nan bato a epi van ap vini, epi. Disip yo di Jezi, Nou mele wi la men van wi. Li di men ekoute, men Jezi ap pran pòz lap dòmi, poutan li pap dòmi vre. Li di men nou pa kwè nan mwen, rien ne peut nous arriver. Eske nou konprann? Men tout sa yo m vle santi yo jounen jodi a la. Mwen vle pou m gen yon yon Dye ki gen ase de douceur ki pou di ke je suis là, m frape pye m e je veux guerir. Je vais guerir les noms pleins qu'est devenue Haïti entière. Men y a un problème, quel est le problème? Le problème c'est que, m pa vle nou di ke se preche m vin preche, men jan bagay la ye la a, fòk nou pase tout kote pou n wè kote problèm nan ye. M swete ke tout legliz pwotestant, tout legliz katolik ki nan peyi an, poukisa nou pa voye yon mesaj, nou pa fè yon inite, Pou yon grenn dimanch sèlman. Bay nou chans sa a, legliz. Legliz, m santi ou twò konplis de sa k ap pase a. Paske lè bagay yo twò rèd, moun ki pou fè santi ke li la, se legliz nou anpil. Nan yon kilt dadorasyon nou pa ka. Kòmsi konsakre yon dimanch spesyal pou kòz Ayiti, nou fè 2 zè ap priye, poukisa nou pa fè yon jou jèn spesyal pou Ayiti sa map gade la? Prèt vodou yo, kisa nap fè? Sa n deside fè? Poukisa nou pa reyini pou nou envoke tout gwo espri yo, espri ki te ba nou lendepandans yo, na envoke yo pou n di ekoute, Ça ne va pas! Adrese nou avèk yo pou nou wè ki kote nou ye. Masonlòj yo, m pa konn ki kote nou kanpe, men ekoute, an nou fè sa n ka fè a, nou konnen ki sa nou kapab fè. Pou ki sa nou pa fè l? Nou kite yon peyi ap fini, nou aksepte pou l fini. Paske jounen jodi a la a, Pèsòn pa kapab gade sou otorite. Ba wi, pa gen ankenn otorite ki vle fè anyen pou peyi a jan l ye la a. Men, si otorite pa vle fè anyen, chak grenn moun ki kapab pran yon inisyativ ke li pran ni pou wetire peyi a nan sa l ye la a. Se tris pou n ap gade jan bagay yo ye nan peyi Dayiti. Fòs a vou. Antretan fòk mwen di nou ke genyen Guerrier Kiki avèk Joseph Irano ki se 2 sitwayen, ayisyen ki mouri asasinen ak bal dimanch 19 mas 2023 a nan Ti Lori, komin Sèkalasous. Daprè pwòch viktim yo, se sòlda dominiken ki antre sou tèritwa Ayiti a epi fizye yo, san yo pa konn ki rezon ki fè sòlda yo komèt krim sila a. Men pou sa m bezwen nou yo bandi. Bandi Ayiti yo, men pou sa m bezwen nou an. Donk si. Ta gen yon group bandi nan zòn 5 a la sous la poukisa se pat kanpe nou te kanpe nan nou pito ap touye pwòp frè nou e sa map di nou an wi nou prefere antre nan yon lojik touye pwòp frè nou gade nou wè dominiken sòt kote yo sòti yo antre nan komin nan epi yo fè mò sa pa deranje yo paske yo konnen yo pa gen anfas antretan fòk mwen di nou ke. Kadav ti jèn nan deja an sèkilasyon atravè lè rezo sosyo. Ti jèn sa a, yo di ke bon Fantom ta konplis nan lanmò li. Mwen poko verifye. M pa ka di wi, m pa ka di non. Men jan m te fè li maten an, selon Morvan John Colem, ebyen ta gen yon riks antre 2 gwoup sa yo, gwoup Fantom avèk misye, epi yo touye l. M ap gade mwen nan lestomak li gen yon gwo twou. Eske sa se yon twou bal oubyen se yon kout kouto ki pati konsa? Bon, antouka sa se tris paske jan l pran kout kouto a la, pa gen anyen ki pou ta fè ti jenòm sa reviv. Se tris. Genyen yon lòt kadav ankò n ap gade, se sèlman tèt la nou wè. kote gen yon ti jèn gason tèt li koupe se ta youn nan nèg alò ki nan baz krache dife li ta sèlman genyen 14 lane nan gè ki te genyen ant bèlè ak krache dife a nèg ki te vin bay bèlè ranfò yo touye l men piti sa daprè enfòmasyon kap sikile misye son danje a 14 an se yon danje kounya sa pou nou konprann. Gon pakèt timoun nou wè kap drive nan lari an, timoun 7, 8 an, aprè 5, 10 an ankò, se yo menm ki pral veritable danje. Nan laj sa yo, yo parèt trè vulnerable. Men, aprè 5, 10 an, se yo menm ki pral parèt kòm yon menas pou la sosyete. Se tris pou nap gade kòman bagay yo ye nan peyi sa. Se tris pou ap gade kòman yon peyi ap depafini. Bah wi, peyi a depafini. Wap gade pou wè gè ki te genyen ant Bèlè avèk Solino, krache dife, je nèf tou sa. Ebyen, aprè gè se dekont. An nou tande temwanyaj sa a, machann sa a li menm ki te gen anviwon 68 sak charbon. Lè m fini, m te gen lwil, m gen pwa, m gen diri, e m gen, m gen, w ap wè lam sa yo tout se boule yo boule yo la. M te gen senk gwo poul nan yon kalòj, yo bouyi yo vòlò, yo boule. Lè fini ankò, m te gen yon gwo galon lwil m achte nan aprè midi, demen si t leve, menm yon lit m pa retire ladan l, lè kouri a m tou kouri. Tout boule, m pa sove anyen ditou, ditou, ditou. Lè l fini ankò, yo boule 68 sak chabon pou mwen. Tout lè a te plen rive jiskanlè. La a genyen 68 sak chabon. Lè yo fini m te gen yon bokit pwason sèch, m konn vann pwason sèch. Men, sa e bokit ki te gen komès. Yo boule tout men yo. Yo pa kite m a anyen. A de men m de pye m yo lage m nan Pòtoprens. De men m de pye m. 42 pran lari m pa ka pran lari m pa gen lajan. 42 zan w gen depi wap vann nan mache a? 42 zan m gen depi map vann la. E premye fwa ak se sa? Wi, m gen 50 an, m gen 52 zan, m vin la depi lèm gen 10 zan. M gen 42 zan la, premye jou kafou peyat sa anba sab li te ye. Depi w sot lavil ou rive lò di w anbasad. Kounye a kafou peye e kafou kouri. 42 sachè la ki gen 60 ki gen 18 pake tabak la men la te gen 18 pake tabak tabak e pa pou mwen pou yon lòt moun 18 pake tabak Tabak an poud, Chak pake tabak yo vann 3000 dola, 18 pake tabak. Se pa paske m pè di li menm li pa la pou m pa pale pou li. 18 pake tabak a 3000 dola la a. Yo boule tout, yo lage laden andan l. Malere sa yo di m l al pran refij yon kote e lafyèv k ap touye l li kouche. Paske e kredi l achte, li pa gen lajan nan men l. 18 pake tabak a 3000 dola. An kontwole w 18 pake a 3000 dola, li vin l pou 54 mil dola. Gade malere sa li menmen yon kote l kouche. Mwen menm bon e fanm mwen ye m leve m kanpe. Map gade m wè sa k alonje men ban mwen pou m pran lari li menm yon kote l kouche. E pa pou mwen non a e la l te mete l. Sa vle di ou vin nan mache a ou vin nan mache a la ou pa gen okenn nan pou fanm. M vin nan mache a m pa gen anyen nan menm. M chita map gade moute desann sak ka pase m lebwa pou yo pase m lebwa. M pa e pou vant mwen men mwen menm. Papa yo an kounya papa okipe pitit ou gen 8 pitit ou menm epa ou k manman kap goumen. Nou konnen papa okipe pitit sa papa kot djòb la. Kot travay papa jwenn pou l okipe pitit? Se manman k ap redi a pitit wi. Se kwabosal ki bay pitit lavi. Nou menm e jenn gason nou ye nou konnen manman nou e li k redi avè nou. Depi papa fin gwòs fanm nan l pa ale. Papa okipe pitit lè vini kot travay ki gen nan peyi a pou papa okipe pitit. Bon mesaj bay leta a nan. Mwen menm leta konsène a ou menm Ariel e ou oh mon Dieu papa. Sent paradi pou ou. Ariel ou pa janm di anyen ou rete kòk yon gwo pope twal. Ou pa janm pale ou pa janm di anyen. Men malerèz ou yo fin kangrene se nou k konnen se nou k bay minisyon se nou k bay tout bagay. Di yon mo pou malerèz yo di yon mo pou mwen pase m fè pèdans. Voye je gade m pou m pran lari pou m pou lafen pa touye timoun mwen yo. Tanpri silvouplè enstans konsène yo prezidan, premye minis e chak moun voye yon zye gade nou pou pou m ka bay pitit mwen yo lavi pou yo pa mouri nan. Kòman w rele? M rele Guylaine Tam. Guylaine Tam. Se 8 ti moun gen? 8 pitit m gen. Ok mèsi. Kache a. M fè yon pèt. Sa k ka ede m pote m sekou yon malerèz m rele m gen 8 pitit pou m bay bwè pou m bay manje. Sa k ka pote m sekou ede m. Ede m pote m sekou pase m gen 8 pitit nan menm nan Pòtoprens pou m peye lekòl pou m bay manje. M pa gen anyen nan menm. M fè tout pèt yo. Ou pa gen okenn aktivite wap fè? M pa gen anyen nan menm ankò la. E chita m chita la map gade pou m wè, pou m wè si gon moun ki ta pase men pran m pou m pran lari. Pase e kwabosal m konn ale, e sa m konn fè. M pa konn fè lòt bagay, e biznis m konn fè. Se biznismann mwen ye. Sa k ka ede m, ede m pou yo ban m lebwa mwen pou m pran lari. Epi m mande lapè nan mache a pou nou chita, pou nou vann tankou tout fanm, tankou tout mache. Pase il sifi e fanm ou ye ou pa janm sispann goumen. Ou fè kay ou goumen. Depi se fanm ou ye ou kanpe sou de pye w. Ou se fanm vanyan e o zoe. Menm lè w kouche wap leve. Depi m te ye nou monnen pou m pran lari m tap pran lari. Sak ka ede m ede m. Kounya w lage 2 bra pandye. M lage 2 bra pandye. Gen 8 pitit pou m bay manje pou m bay bwè. M gen nimewo telefòn 44 65 64 17. Ok. Montre m. Meni. Meni. 3 jou meni men rad mwen. Rad mwen pa bon pou mwen ankò men mwen men mwen. Men. Men rad mwen ki te bon pou mwen meni. Meni. M fini. Ki moun kap okipe nou, ki di nou pa gen dirijan, nou pa gen mèt, e nou kap viv pou kont nou? E nou kap dirije tèt nou, pa gen moun kap dirije nou ankò. Nou vote pou granmesi, pou pase mizè, pou granmesi. Di yon mo pou nou, di yon mo pou malerèz, malerèz pa ka soufri ankò. Malerèz mande padon! Sou kou moun yo rete. Nou pa ka fè yon bagay la vi m rete ou se pa fè e pou nou jwenn. Ou menm ki ayisyen ki ap viv nan peyi dayiti tanzantan fòk ou fon ti manyen manm ou pou wè si manm ou egziste tanzantan fò fon ti pale a tèt ou pou wè eske pawòl wap pale yo si se pawòl drèt paske m gen lenpresyon ke bri bal sifi pou fè tout moun fou nan peyi sa. Bandi ki ap pran katye sou katye nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens e atravè anpil lòt zòn nan peyi a sifi tou senpleman pou fè tout Ayisyen pèdi tèt yo. Men, rete fèm pa moli. Depi souf la la, nou kapab viv. Epi nou ap viv.